Medam e mesye, zanmi, fanatik, konpatriyòt, TV lakay, Haïti pwen kòm yo, ankò yn fwa nou kontan rejwen nou nan nouvèl videyo sa, pandan nap di mèsi ak tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt kèlkeswa kote ou ye. E kèlkeswa tou ak lè wap disponib pou asiste videyo sa, ebyen nap diw byenvini lakay ou, rale ti chèz baw, pran mouchwaw mare vant ou paske gen anpil enfòmasyon ou pral tande nan videyo sa nou konnen k pral chokew, men nap diw pran kè paske dosye pè esperans lan la, dosye dezòd kap fèt nan peyi sa. Dosye nèg ak pouvwa ki panse se yo menm ki ka fè e defè nan peyi dayiti, enben nou pral envite ou tande kòman TT detente, kòman TT demaske, kòman TT deniche Pierre Espérance ki li menm te lage Shelson Sanon pou mouri nan prizon men jounen jodi a gras ak efò TT ak divès lòt sitwayen sitwayèn ki yo menm te foure men nan pat la, granmoun yo toujou di anpil men chay pa lou, enben jodi a la ke Shelson Sanon misye libere. Ebyen ou pral sezi tande aksyon Pierre Esperance fè ti jèn sa ki pase 10 lane anndan prizon medam e mesye ebyen jodia la a dcpj pral gen pou rele Pierre Esperance vin reponn kesyon sou dosye Shelson Sanon an ki jodia libere fanmil kontan zanmi kontan tout kamarad Shelson Sanon se ak fyète ak anpil kè kontan yo te wè ebyen jenòm nan kap sòti aprè 10 lane pase nan prizon li pa janm pase devan yon jij menm pou yon fwa ebyen medam e mesye nou pral envite w gen detay e pa bliye ou sou TV lakay Haïti pwen kòm rete konekte sou video a jiska la fen abòne like pataje nap tounen pou yon pwochèn video. E mèsi a tout zanmi ki te tante menm si mèsi itou a tout sa te vle men te pè Pierre Esperance e m pral pale ak peyi an yo rele m Theriel Thelus e Fier bonswa Haïti bonswa le mond ok m sur ke nan fòm. An matyè jounalistik, genyen plizyè janr jounalistik. E pami yo, genyen sa yo rele ankèt, envestigasyon. Sa vle di ke nan metye yo gen dwa chwazi yon branch ladan l pou evolye. Bon, pou egzanp. Lè w pran nèg tankou Marc Guerson Philistin kòm jenn gason k ap travay pou Caraïbes FM, misye gen yon bon panchan pou repòtaj. Misye kapab kontinye evolye nan sa paske nan metye a s on jan l ye nan zafè jounalis, le reportage. Mwen menm, m fè yon chwa. poum rete poum li poum chèche poum plis konprann sou sak rele ankèt ak envestigasyon an kisa sa vle di anpil fwa gen moun ki konn di TT bon e sa tankou gon zanmi ki te tante. M pa konn sak pase li paske gen yon lè m te m te sèlman pibliye yon ti videyo yon pwòch li gen lè sa l sonje jiskaske m wè l te ekri yon bagay sou Facebook pou l kestyone metòd travay mwen. Bon, m pa reponn li pase m wè gen yon moun se kòmsi l t ap chèche yon sòt de zen oubyen vizibilite, m pa gen tan pou sa pase m gen twòp bagay m pou jere m pa gen tan. Men bon m di n klèman se ke. Genyen anpil tan ke m pran avan m abouti a yon dosye, a yon rezilta yon ankèt ke m ap mennen sou yon dosye. M pa konn Shelson sa non. Dayè, lè dosye sa eklate, mwen te nan radyo Zenith FM. Dosye sa te fon veritab skandal kote ke Marie Yolène Gilles a lepòk, wè m pa site Marie Yolène Gilles, paske se li menm ki tap pale nan medya etc, dayè li te toujou konn pale, e a jounalis li ye tou. M pa site Marie Yolène Gilles se paske Marie Yolène Gilles Se kòm kwa, jan m ta di sa, nan lapolis la se Gary Derosier l ye. Yon annik ba li pote yon pawòl, li pote pawòl la, pawòl la eklate epi li mache pòs li. Mwen pa site Marie Yolène Gilles, dayè m pa m pale avè l, sa fè yon bon tan, mwen pa site l nan dosye sa a lè m ap pale de li se paske li menm li fè respè l. nan sans ke li pa ap entimide ti malere a ki ankò deja fèmen nan prizon. M pa konn Shelson Sanon, m pa janm gen kontak ak misye. Pral gen prèske 2 zan, m resevwa yon apèl, Ayiti etan. Jeneralman, lòske m pa konn nimewo yo, m pa kouri pran apèl yo. L pèsiste, li rele, l rele. Finalman, moun nan ekri m, li di m, TT, tanpri, pran apèl m, pale avè m. M pale avè l, m di, Kiyès ou ye? L di, S on pwòch Shelson Sanon. M tande non an sèlman, kè m sote. M di, O! Shelson Sanon? M pa reponn misye. E m di w, non an sèlman m tande, kè m sote. M pa reponn misye. Epi li ensiste, li di m TT, se yon pwòch Chelson tanpri tande m, si w pa tande m Chelson ap mouri kote l ye a. Alepòk m kwè misye te nan prizon Kwadèboukè a, epi pwòch misye ap voye kèlkez imaj pou mwen, kote misye ap dòmi ki sal, vye dra sal, dlo santi, bagay tèt chaje nèt. Epi sa kòmanse atire atansyon m pou m tande zanmi an. Kounya li relem podyab pa gen kat li pa menm dim bonjou apèl koupe m retounenl apèl la poum ka tande sa lap dim epi li fè nenpòt 30 minit lap pale avèm pou lap esplikem ke TT se ou menm sèlman ki ka edem nan dosye sa m di sak pase l di kem genyen E pwòch mwen la, Shelson Sanon, misye nan prizon, men an verite te tou mèt kwè m si w vle, misye pa konn pou ki sa l ap pran prizon sa, se yon dosye byen monte de la part de Pierre Esperance du rnddh. ki fè misye siyen kèlke dokiman, pretèkstan ke l'ap fè'l vwayaje kite peyi a, men ta sanble Pierre, se te zafè politik ke'l t'ap regle ak yon seri de nèg, e, atansyon, son verite m'ap bay, se youn nan dosye t kraze Lambert anpil, dosye sa. Paske lè Pierre Espérance pwodwi yon rapò, yo pran'l pou sa li a nan entènasyonal la. Paske m te di n sa, e pa manti m t ap fè non sou Pierre. Dayè Pierre se yon nèg m konn pale avè l, m pa gen okenn pwoblèm kont Pierre. Epi lè misye di m ke li ban m dè enfòmasyon, li ban m detay, epi m di bon, ok, m konn Pierre, dayè mwen ekri Pierre plizyè fwa sou sa, pou m mande l kisa bagay lan ye, misye toujou reponn mwen vagman. Kel dim lap fè swivi pa gen anyen etc don m pa bezwen pale sa nan media. Misye dwe dim sa. Epi map swiv kisa m fè m deplase nèg mawon yo atè a m ale jakmèl m ale zòn lamandou m ale nan tout zòn nan vil jakmèl nan marigo map chèche map mennen envestigasyon sou gason sa t rele ase m pa konn dayè premyè fwa m wè vizaj misye imaj la konsa pandan ke yo pran fotol ki nan lari an men m pa janm konn misye epi mwen m te panse son gwo nèg yon pèsonaj etc yon barèy nèg depi ou parèt ou wè figil make kriminèl epi mwen ale m desann atè a m ale jakmèl m ale marigo la m andou m ap m ap chèche detay m pase anviron 1 an ap ankete sou dosye sa. E pi, m pa janm pale sou sa nan radyo, m pa janm fè yon pòs sou sa, m ap swiv, dayè m kontinye pandan dènye tan yo, sa a di nan 2022 an la, plizyè fwa m ekri Pierre Espérance sou sa menm. E m gen mesaj Pierre yo la ke m ekri l sou sa pou m mande l sa k pase paske mwen menm m pa renmen kòmsi akize moun konsa ou annik vin parèt paske m bezwen fè buzz m annik vin site non moun m pa travay mwen an pa konsa l ale pi wo ke sa e on jou n a konprann on jou n a konprann wi e koute epi mwen ale nan Jakmèl m chèche Mwen vire m tounen, mwen menm fon kontak. M ale nan yon lekòl misye t ap etidye sekirite vip an Repiblik Dominikèn pou m al ankete sou misye, sou pase l kòman l te ye. Dcpj pran nòt. Tande, m menm fon kontak m al nan yon lekòl misye te ye an Repiblik Dominikèn ke l t ap etidye zafè sekirite, jan w ap gade misye la, misye trè bon nan zafè teknik bay sekirite vip. Epi, m al ankete sou sa. M pa jwenn ankenn nòt negatif sou misye. Mwen deplase 2 moun ale nan lise Penchina Jakmèl. Yo di m se la misye te lekòl. M al ankete sou misye. M pa jwenn anyen dwol de misye vrèman, ke petèt timoun kòm tout timoun, menm jan mwen menm, ou konn ap jwe nan lekòl, goumen nan lekòl, et pa t gen anyen de grav nan bagay misye. Ok, m di pa gen pwoblèm. Gon lòt kote m ale, m menm jwenn kote misye t ap ansenye nan yon ti lekòl, li konn ansenye espanyòl. Jan wap gade misye a, m di bon eben sa yo ap vann mwen de misye a se pa sa donk sa vin atire atansyon m. M kontinye ap chèche. La sosyete nou pa mande m koze se mwen kap di nou. E sa t fè a plizyè repriz si n sonje lè m tap pale de dosye sa mwen te site Jean Charles Moïse e m te gen rezon. Poukisa? A lepòk yo met, dayè misye pat konn Pierre Esperance. Se Moy ki mete misye an kontak ak Pierre Esperance. Paske lè Pierre rele misye, se premye moun misye di, si l met pale ak Pierre se Moy, se Jean Charles Moïse. Mwen menm son travay map fè, donk map ankete, lè mal ankete pandan yo di misye tap bagay, mte lanbè redozeni, misye pat janm ap travay a moun sa yo, okontrè, misye te sanse advèsè politik moun sa yo, paske nan epòk sa map di n lan an, ti jèn nap gade la wi, misye te. Responsab sekirite Jean Charles Moïse paske misye etidye sa menm sekirite vip se prizon t fina misye wè l mèg tankou yon tako konsa 10 lane dèyè bawo tande byen wi misye pral pa kontinye bay Moïse sekirite Se pou jan Moy son nèg ki fonksyone vag ki gen dwa nan lari a la avè li epi lè li chwazi pran moto oubyen l pran bis nan mitan tout moun etc. Misye santi li pa an sekirite li menm pou l sekirize yon nèg konsa misye di l pap kontinye men misye te toujou ap kontinye mennen kanpay nan sidès pou Moy. Tande wi. Misye kontinye ap mennen kanpay, gen yon pakèt kontak Jean Charles Moïse gen nan Sidès, se misye t ba li l. E Moy konn sa map di la trè byen. E sa fèm di w peyi sa, se yon peyi difisil. E kòm mwen menm m pa manje nan bòl pèsòn, paske m toujou di verite a menm si l blese w, paske w se patizan, w ap defann, chaje vagabon nan tout nivo nan peyi sa. Paske Moy konn sa map di la trè byen. Men l pa janm tante on fwa nan vi l defann misye. Bon, li ka pa defann li tou, paske yo akize nèg la bay, men mwen konn sa m ap di an. Paske a lepòk yo arete misye a, li pa t avèk kestyon Edo. Se a Mòy misye te t ap fonksyone nan epòk lan. Sa di Mòy konn misye trè byen. Chak fwa pou boy fon entèvansyon pou misye li dil ke lèl prezidan la lagel misye te ka fè tout vil nan prizon wi mòy si w pa janm prezidan oh peyi difisil. Bondye benim. Ok sa pa tèlman entèresem paske m di bon m ka konprann mòy son lidè politik li gen dwa pa vle antre nan yon dosye konsa mèsi a Junie Péjean gran etwale bay bon mèsi anpil tande byen wi M ka konprann Moy, paske dosye a tèlman vin konplike, tèlman gen bagay ladan l, yo akize misye ke l tiye moun, li nan dwòg, li nan tout kalite koze, ba sa di Moy kòm dirijan l pa ka rantre, men mwen te di ke Moy konn dosye a. Paske a lepòk yo arete misye se ak Moy ke l te konn fonksyone. Ok, m kite pati sa. Kounye a m kontinye ap mennen envestigasyon m. Epi m wè kòmsi Pierre se nan betiz l ap pase misye. M eklate bagay lan. M eklate l. Si m ta montre n mesaj Pierre Espérance ap ekri misye nan prizon, se yon bagay grav wi. N ap met de men nan tèt pou n di èske se Pierre nou konnen an wi. Lè m eklate dosye sa a, lè m pale avèk pwòch misye, Pierre Espérance, Deplase jourdalis pou tonbe rele misye nan telefòn bal presyon etc tout bagay ou konprann chache fanmi misye tout koze wi. Gen journalis la t pa byen avèm bon bon sak pi grav m envite yon journalis la yon konfrè ke n konn pale m envitel nan emisyon 30 desanm nan la misye dim paske map atake Pierre li pap vin nan emisyon avèm.